Bonjou, bonswa la famiy, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Etan done ke se yon senbòl, se yon fòm pou dir se avèk plezi nou antre lakay ou nou dil. Men, m pa kwè ke nou di sa ak tout kè nou paske se trist. Gen bagay ki grav nan peyi Dayiti. Eske ou konnen dan lavi, lè w wè ti moun ap kriye, lè w wè gran moun ap kriye, Ou poze tèt ou kestyon. Ou tris tou. Sa pwovoke rapidman tristès ou e sitou lè w wè timoun ap kriye. Nan yon sosyete, imedyatman nèg ki mechan, nèg ki san pitye kòmanse ap fè timoun mal. Ou poze tèt ou kestyon, ou di ke sa pral lwen. Mwen tonbe sou enfòmasyon sila a, sèt konfrè. ki li menm fè dosye sa rive jwenn mwen, mwen just santi ke m pa kab kanpe pou m fè emisyon men ou konnen on est homme certaines fois les problèmes yo vini fò w mete gason nan tay ou pou kanpe pou fè sa n ap ekskize mwen si kèk fwa nou ta wè m on ti jan deraye vwa a eraye tou. pèdi bon sans, kontwòl nan emisyon sila paske kòm mwen te dwe fè emisyon an mwen fè l. Men, m pa gen ase kouraj pou m pale de dosye sa. Waww se trist. Mesye nou rive twò lwen. Dakò? Nou rive twò lwen nan peyi sa, nèg k ap fè mal yo, e tout ti jèn yo tou, silvouplè. Mwen toujou disyade nou de lide pou nou antre nan gang. Mwen toujou di nou gang p ap itil nou anyen. Dayè sa ka rive yon sèl fason pou gang itil ou, si w pa renmen lavi w. Men depi w renmen lavi w, ou se yon moun ki renmen dinyite w, k ap fè efò, gang pa pou ou. Gang se pou moun ki pa renmen lavi yo. Se pou moun k ap viv de jou. Sa kapab rive yon gang li gen dè milye de dola. e menm dè milyon, men a kwa sa va sèvir? On è gang, nou vin gen yon repitasyon dòm a repitasyon silfirez, nou pa ka sòti, lapolis ap chèche nou, e sètèn fwa lapolis pretann ke l ap chèche nou, ben se pa twò fasil, siveye par dotre gang pou eklate tèt ou, bon. M panse ke la a, se pi gwo konsèy m te kapab bay yon jèn pou fen ane 2022 an, pa antre nan gang. Men mezanmi, sa a m ap gade la a li twòp pou nou. Nou pa ka pote chay sa ankò papa Bondye tanpri di yon mo pou pèp ayisyen. Vous dites dans vos paroles Seigneur, lè w fè silans li mye ke w frape. Fè m wè silans lan frape Seigneur. Votre silence sa frappe. Pa kite se yon silans ki pou silans kap frape nou paske on a tandans a dire cher seigneur que vous nous oubliez men nou pale avèw paske sak gen la a leta paka jerel nou menm pèp ayisyen nou te ka jerel se paske nou lach nou vin paka jerel men mete espri brav la lakay nou na va jerel paske pèp sa nou te genyen dan lèzane 86. Jounen jodi a la, m vin wè nou gen yon pèp restavèk, yon pèp sousou, yon pèp kòm si I don't care, epi lavi fezan. Lapolis Nasyonal Dayiti ki bay kèk detay sou ankèt ki gen pou louvri avèk dosye Bryan Jeffrey. Fòk nou di ke ti gason sa ki se Bryan Jeffrey, bandi te kidnape li lakay li nan Meyè Kwadèboukè. Nou konn sa yo fè avèk li? Yo asasinen l. Se nan fen mwa oktòb sa pase. Gen 4 moun lapolis arete nan kad dosye sila gras ak kolaborasyon komisarya Kwadèboukè, Mibalè, Idmo Lwès ak Sid epi Lamarin. Seksyon odyovizyèl, kowòdinasyon près ak relasyon piblik nan. Polis Nasyonal Dayiti pral ba nou detay sou dosye sila. Men lè w ap gade byen, se pti gason plen davni, vizaj inosan. Men, sa ki pase, yo pran l, yo sekestre l, yo touye l, sosyete a fini. M pa ka di anyen ankò. An n gade. Ti gason n ap gade la li gen 8 an. Li te ka devni yon gran foutbolè e patisipe nan gwo konpetisyon entènasyonal pou reprezante peyi a, men elas. Twa mesye sa yo ki se Lones Dorival, Dinaldo Augustin ak Renan Régis alyas Black mete ansanm pou rache l kay paran l, kidnape l epi touye l. Nan ki lekòl foutbòl wap jwe? Fokon foutbòl klèb. Istwa a kòmanse avèk manman Browon ki rankontre Lones Dorival ki gen 19 an nan lokalite Dore nan Kavayon. e se la a manman ta pral aksepte bay misye ladesant lakay li nan meyè zòn Kwadèboukè, malgre li pa t konnen l, malgre li pa fanmi l. Se pandan mwen kay dam lan, dam lan prezante m yon patnè ki rele Dinado kòm zanmi m. Men Dinado a gen kloti lakay li ki separe avèk lakay la nan meyè, epi dam lan gen yon pitit gason l. Pandan m ap kouri sou yon mwa konsa, Dinado vini, Dinado di m pou n pou n kidnape timoun nan. Mwen menm mwen pa t janm ale lòpital ankò pou m pou n fè m kidnape timoun nan. Men mwen pa t janm arive dakò. Nan travay tèt mwen, travay tèt mwen, m vin arive dakò. Pandan mwen vin arive dakò, li vin avèk Blak ki se moun k ap vin dèyè timoun nan. Pandan m mennen timoun nan bay Blak, Blak vin ak machin li. Yon kamyonèt, li gen yon kamyonèt tèt bèf, li vin pran timoun nan, l'al lakay li ansanm avè l. L'al lakay li ansanm avè l, nan demen sere l vini, li di, li ban m 2000 goud, li di si m pa al nan peyi m, li p'ap bon pou mwen. M mande sa k fè sa, l di m, timoun nan mouri. Poutan misye pa t pran twòp tan nan kay la, Men e pa afè po nou pou n ap regle. Apre paran an fin bay 50 mil dola ayisyen kòm ranson pou te jwenn liberasyon timoun nan, Renan Régis alyas Black te akonpanye papa timoun nan kay yon ougan. Papa a t ap chache podyab konprann sa k pase a. Poutan, li pa t ap janm imajine Black Ki se zanmi fanmi an ta dèyè sa ki pase a. Waww chef m pa gen timoun nan menm m pa konn fè kidnaping mwen menm gade ou wè chorèm nan la chef ou pa abitye avèl m se nèg ki gen yon. Waww. Manno konbyen kob li te pote ba ou gang la. M pa raplem konbyen kob. Wè koman yon bagay w asiste. M pa raplem. Wè jan w dwòl. Yon bagay w okouran de li. W ap di w pa konnen l. Tankou kisa m pa konnen an chèf lan. Konbyen kob ou te konnen papa Manno bay ou gang. Sòti an pou konbyen kob li te. Tankou sòti an. M pa konnen menm. M pa bay non papa li avè w de dosye sa tou. Tèlman sentespri Bondye m pa konnen n. Black pa bay non dosye sa yo avè m. M pa bay dosye sa yo avè m. Bon m lan an rete. M wè ou kanpe devan pou w ap di m e pa vre. Mwen te bay manti nan dcpj premyèman. Pase yon manti m te p bay e depi m te ka lage. Men la m vin wè pa gen lage ankò. M bay verite m nòmal. De tout fason sa m ta bezwen nan men w Daywa pa poze lot kesyon paske epa ou te al pran timoun la wal di koman ou te fè leve timoun koman ou te fè sesi se lot bon sof nan sam konnen an rèv ou te fè a imajine ou eske se yon verite eske se nouvel la ou te bezwen pote bay mèt pitit la pou fèl konnen timoun nan mouri eske mari ou te gentan kominike ou de dosye a poul di timoun nan mouri ou menm ou li pase pa ou pou fè rèv. Pou pouse, mèt timoun nan konnen. Lwa zèv chache de midi a 14 zè timoun nan mouri. Mèt reponn, Chèf la, m fè yon rèv. Depi m fè rèv, m toujou leve nan maten m esplike moun rèv mwen. Li mèt legliz la, m ale m esplike l. Tout lè m anndan la medam yo la depi m dòmi m fè yon rèv m esplike l. Depi m fè yon rèv m toujou esplike l. Black pa di anyen, black pa di anyen, non, black pa di anyen, tande, black pa di anyen, non, black pa di anyen, li, paske m pa yon moun ki deregle. Dosye sa se yon prèv anplis ki montre lapolis pap dòmi sou divès ankèt lap mennen pou arete tout moun ki enplike nan move zak, tankou asasina ak kidnaping. Men tou li dwe entèpele chak fanmi sou moun kap frekante lakay yo ak pitit yo. Wi. Kòman w santi w lè l vin dye timoun nan mouri? M pa santi m byen. Men w konnen ou t fè tire timoun nan? Wi mwen fè tire. Men sou konsyans mwen m wi. On moun y ap chache bay lavi. Ou tankou ou menm, madanm nan. Ou pa pitit dam nan. Non m pa pitit li. M pa anyen pou li. Men jodi a ou fè l pèdi pitit li wi. Bondye. Je me sens degoute, meurtri, dezarsone lè map gade yon bagay konsa. Kisa w di tèt ou menm ki gen pitit? Yon timoun konsa ki ap jwe foutbòl, plen davni an gade. Kèl sajès nan pawòl li. Pou nèg ale mesye ou fè sa. Oh m ale.